Difisil, men nou kondane pou nou avanse. Jodi a nou genyen akò 21 desanm 2022 ki siyen. Akò sa a gen sektè vital nan peyi a ki ladan li, gen sektè prive a ki ladan li, ki dayè deziyon manm nan HCT a. Ou gen sosyete sivil la ki ladan, ki deziye yon manm nan HCD a. Ou gen de moun nan sektè politik la ki ladan ouvètman, gen moun ki ladan anba anba. Nan sektè politik la deziye Madan Maniga nan HCD a. Arete ki nome HCD a pibliye. Jodi a mwen espere ke HCD a enstale le pli vit posib. Premye minis nan dwe pran responsabilite. Responsabilite pou enstale manm HCT yo. Touswit apre, pou manm HCT yo kòmanse travay. Travay pou nou konplete lakou de kasasyon, pou nou monte konsèy elektoral la. Travay pou kreye kondisyon pou revizyon konstitisyonèl la avèk eleksyon fèt nan peyi a. Men sèl sa m ap di a kominote entènasyonal la, pou revizyon konstitisyonèl la, Konstisyonèl la pran pou eleksyon fèt an Ayiti, fò nou jwenn yon akonpayman entènasyonal paske lapolis avèk gouvènman pou kont yo p ap kapab kraze gang yo. Nou bezwen sipò entènasyonal pou nou mete lòd nan peyi a. Se sèlman politisyen ki bezwen pouvwa ki pa dakò. Pou entènasyonal la ba nou kout men, e se sèlman moun ki nan gang ki pa dakò pou nou jwenn yon kout men nan men kominote entènasyonal. Sèl sa m ap di, manm HCT yo fò yo travay pou popilasyon an kapab bat bravo pou yo. Menm jan, lè gouvènman an t ap monte CSPJ, gen moun ki pa t dakò. Lè gouvènman an te nome Joseph Lebrun prezidan kou de kasasyon, gen moun ki pa t dakò. Jodi a, tout moun sa yo ap bat bravo pou CSPJ. Mwen espere avan lontan, avan lontan, tout moun pral bat bravo pou travay Wo Konsèy Tranzisyon pou travay ACT. Se sa m t ap di. Mèsi anpil. E m ap di pèp ayisyen an kenbe la. Se pa tout moun nan peyi a ki nan mètdam. Se pa tout moun ki nan gang. Gen moun ki vle peyi sa a chanje. E avan lontan, n ap gen pou nou vire. atravè tout peyi a pou nou pale avèk popilasyon an, pou nou di popilasyon an ke sdp pa p janm lage l nan wout, n ap kontinye batay pou nou chanje kondisyon lavi pèp la. E nou pral travay tou avèk lòt moun. pou nou pwopoze yon altènativ trè klè. Paske laverite, si jodi a toupatou se gang k ap tye moun, kidnape moun, se paske phtk ki te sou pouvwa a pandan dizan, yo gangsterize peyi. Jodi a, moman an pral rive pou n mache nan tout peyi a, pou n prezante yon altènativ klè, pou nou montre ke nou vle chanje peyi Dayiti. E tout sa nap fè, nap fèl ouvètman, nap fèl nan transparans. Ou pa wè nou menm nou nan gouvènman an, nou asimel, nou nan transparans. Gen moun ki ladann anba anba, yap di yo pa ladann. Moun sa yo se lach, moun sa yo se mèt dam. Men nou menm nou pap bay pèp la manti, nou pap bay militan yo manti. Gen moun ki nan gouvènman an. ki pa vle di yo nan gouvènman an, se pou yo pa bay militan yo djòb, pou yo pa bay militan yo travay, pou yo pa bay militan yo kontra. Nou menm nou asime, si nou konnen, nou menm nou asime, nou pa bay pèp la manti, nou pa bay militan manti. Si nou gon pen, n ap kase l avèk yo nou manje. Si nou pa genyen, n ap di n pa genyen, men nou pa bay yo manti. Nou nan transparans. Ki bezwen vin dirije nou. E sak fè jounen jodi a nou vin fè mèt André Michel sipriz sa a. Nou vin di l peyi a ap tann li an 2024. Poukisa? Poukisa peyi a ap tann li an? Nou di w, mwen re di w ankò. Kòm kisa? Nou vin fè mèt André Michel sipriz sa la a jodi a. Se paske yon bann nèg ki pa menm pale bon kreyòl nou vin. Ok map pale avèw dirèk kounya. Mwen di w gon bann nèg ki pa pale menm bon kreyòl, jounen jodi a k bezwen dirije nou. Mèt André Michel poko janm kazèk yon jou. Kounya jounen jodi a la nou konnen l la nou vin fè l sipriz la. Nou di mèt André Michel 2024 nap tann ou pou vin dirije. André Michel pap ka ale prezidan ankò. Mwen salye laprès. Jodi a m la antanke sekretè jeneral bòd blòk de lopozisyon demokratik. e antanke manm akò 11 septanm. Jodi an, nou menm kòm manm akò 11 septanm nan, ki te siyen akò sa a ansanm avèk Doktè Ariel Henry, jodi an, vin gen yon fizyon ankò avèk akò 21 desanm nan. Nou te di PM Ariel Henry, 1, fòk li rezoud pwoblèm ensekirite andedan peyi a, 2. Fòk li rezoud pwoblèm kidnapin andedan peyi a, 3 jodi a fòk li òganize eleksyon onèt, demokratik andedan peyi a. Jodi a nou menm, antanke dirijan politik, lè ke nou gade nou wè frè nou lan lapolis la kap tonbe mal, Jodi a sa fè nou mal anpil. Lè nou gade nou wè jounalis k ap mouri andedan peyi a. Jodi a sa fè nou mal anpil. Jodi an nou menm nou fè yon apèl solanèl ansanm avèk dirijan politik yo, lidè òganizasyon yo e moun ki nan sosyete sivil la. Nou di yo jodi a, fòk yo pran responsablite yo pou yo pa kite Ayiti tonbe nan yon sitiyasyon difisil. Se pozisyon nou menm sa. Remak ankò ke nou menm nou fè antanke dirijan politik. Nou wè ke lè nou gade nou wè kòman yon ti gwoup moun ki trè piti Jodi a y ap atake Mèt André Michel antanke yon avoka ki soti lan klas mwayèn nan ansanm avè nou. Jodi a difisil pou nou wè yon jèn gason tankou André Michel ki te dakò pou li menm pou l te dakò manje patat, li te dakò manje mayi moule, pou l te fè tan l lan lise, jodi a pou l te fè tan l lan ladwa. pou l prepare kòm moun li ye jodi a. Jodi a nou wè ekip moun jodi a ki moute machin kominikasyon an, ki ap fè yon kanpay kont Mèt André Michel. Jodi a pou fè konnen Mèt André Michel se li menm ki pwoblèm lan. Jodi a nou menm antanke dirije politik, antanke militan politik nou vin di se achifo. André Michel jodi a kòm avoka ki fè tout tan l jodi a se se jèn gason. ki te dakò mete kesyon l nan tay li pou li te dakò pou l te mennen pwose petwokaribe sa a devan ekip rejim phtk a. Jodi a tout moun konnen kòb petwokaribe a ki kote l pase. Tout moun konnen jodi a kesyon kidnapin nan ki kote rezon sa soti. Jodi a tout moun konnen jodi a nou menm jodi a ki nan klas pay nan ki sot nan geto a jodi a n ap di yo. Se pa nou menm jodi a ki mete zam nan men ti mesye sa yo jodi a, yo kache avni yo, yo mete yo nan prizon, yo mete yo nan prizon jodi a san ke jodi a yo poko rezoud pwoblèm fanmi yo, pwoblèm pitit yo. Anben jodi yon lòt fwa ankò nou vin di ti mesye ki nan geto yo, nou pa gen ase mwayen pou n achte zam, nou pa gen mwayen jodi a. Pou n al fè kay Sendomeng, nou pa gen mwayen. Jodi a pou n vwayaje aletranje, nou di zam nan, pwente l yon lòt direksyon. Nou di l, pa pwente l kont militan politik yo. Nou di yo, pa pwente zam nan kont, jodi a, ti machann Madan Sara yo. Pa pwente l kont jounalis yo, pa pwente l kont polisye yo jodi a, konbe milat ou wè ki nan lapolis? Hein? Konbe pitit madan Sara jodi a ou tande ki gen kay Etazini? Konbe pitit madan Sara jodi a ou tande ki gen kay Sendomeng, ki gen biznis Sendomeng? Anben jodi a nou di fòk zam nan kounye a ale nan yon lòt direksyon. Men jodi a nou vin di. Nan ki direksyon w ta vle zam nan ale? Direksyon pou zam nan ale moun ki manje kòb petro karibe a. Moun ki ba yo zam nan. Jodi a moun ki ba yo zam nan. Jodi a se pou zam sa a vire kont yo. Jodi a mwen menm mwen bezwen antre matisan. Paske m te gen kondisip mwen jodi a matisan. M te gen kondisip mwen. Poukisa w pa rele l vin chèche w? Tande byen. Map di w bagay byen. Jodi a m panse ke kesyon sa yo men sa pou nou gade. Se pou nou gade ti mesye ki avè zam yo. Fò nou di jodi a mesye yo pa gen kòb sa pou yo achte zam yo. Fò nou konnen ki kote zam sa yo soti. Jodi a se klas moun jodi a ki lan klas ekonomik peyi a. Ki gen diri, ki gen mezon machin, ki gen bato. Jodi a se yo menm jodi a ki mete zam lan anba. Se pa yon jèn gason tankou Mèt Andre Michel, e pa yon jèn gason jodi a tankou nou menm kòm jounalis. Jodi a nou viktim, jodi a yon dènye chans nou gen la a, andedan peyi a. Se sèl près sa sèlman ki kenbe nou, ki fè ke Ayiti pa efondre nèt. Jodi a, nou menm men sa ke nou mande jenès ayisyèn nan. Nou di jenès la, nou bezwen yon jenès konsyant. Nou bezwen yon jenès ki konsyant, nou bezwen yon jenès ki gen dinite, ki gen moralite, nou bezwen yon jenès ki kredib. Jodi an, jenès la, an nou fè yon revolisyon mantal, an nou pa kite de eskanmòtè jodi an trennen nou nan move direksyon. Jodi a nou byen kontan genyen ansyen senatè pèp la te bay manda, genyen ansyen depite pèp la te bay manda. Men jodi a, mesye dam sa yo pèp ayisyen te bay manda, yo pa gen figi pou yo vin kanpe devan pèp la ankò. Yo pa gen figi pou yo vin kanpe devan jenès la ankò. Yo pa gen figi Yo vin kanpe devan laprès. Yo di a tout moun konnen ki valè moun ki viktim an dedan peyi sa a. Laprès viktim anpil. Jodi a, e yo pa di anyen. Laprès la viktim, yo pa di anyen. Konben moun anlè a, voye je nou anlè a. Konben moun anlè a ki viktim? Zewo. Anben jodi a nou menm, nou di jenès la ann fè yon revolisyon mantal. Jodi a pou nou chanje sa k dwe chanje. Se pozisyon nou menm sa a. Nou pa m se Aka Orilnos, sekretè jeneral BODH. Blòk de levosyon demokratik. Te ekri televize ak medya an liy yo, nou konnen Blan Moto ki se youn nan pòtpawòl fòs militan radikal Channmas, epi kòdonatè jeneral MDNH mouvman deklare pou yon nouvèl Ayiti. Rezout fè m la m vin sipòte mèt André Michel ki soti nèg ki sanble avè m Pa pran nan entimidasyon, paske m konnen ou poko janm pase pòs ni pòs direktè, ni pòs minis nan peyi a. Ou son jèn gason ki fè vi w Lise Tousen, mwen menm antanke nèg ki fè filo Lise Tousen, ou te konn pase mizè avè m nan manje. De Mèt Andre Michel, nou menm nou kanpe avè w, militan yo kanpe avè w, nèg Jakmèl la tou pran reskonsablite w anvè militan yo. Nou menm nou kanpe dèyè w, n ap di gouvènman an, gouvènman an pran reskonsablite l avè moun ki pa ka manje yo. Avèk ensekirite a pou Ariel Henry bese gaz la epi mande Mèt Andre Michel layite kò militan an ankò. Nou vin sipòte l pou l ka pran revandikasyon nou yo an konsiderasyon paske m konnen li se yon gwo kalib nan gouvènman an. Nou menm nou la pou entegrasyon. Nap di mèt Andre Michel ouvè mouda w milite chalmas avè w nou konprann bagay ou a viv mèt Andre Michel. Ti wòl Andre Michel se youn nan konseye Ariel Henry menm ke l pa piblik nou menm nou kanpe dèyè l nou pap fè lach Andre Michel kale mouda w. Ekip mwen an gen moun ladann. Gen moun ladan ki jwenn, men konsa lòt ki poko jwenn yo nap goumen pou yo jwenn. Mwen pap mande pou yo ouse. Pou yo ouse, mwen pa pou yo ouse, men map mande entegrasyon pou militè yo. Travay, travay. Ok, jodi a, map gade atravè rezo sosyo yo, e sa fèm di medya an liy yo bravo pou bon travay yap fè. Yo dyabolize Andre Michel, mwen menm son chwa politik m fè. Andre se pa nèg ki pral kache ki pòs pou moun kap kache. Sa fèm fè chwa politik la, m vle di laprès sa, se paske ke nèg bwa kale yo, Yo envite nou nan bra kale a. Etan di se, pandan yo nan bra kale a, yo pral rankontre Ariel a minwi. M konn laprès bra di m ki nèg sa yo. Men, gen sa yo rele sekrè deta. Answit ankò, nèg yo vle dyabolize Mèt Andre Michel. Ou nan leta ou menm? Ee, bon, se militan politik nou ye, n a gen tan. Ee, kamarad. Ee, ee. Talè m ap pale laprès, kite m pale. Ee. M gen respè de swa pou laprès, m vle laprès gen respè de swa pou mwen. Jounen jodi a la, yo dyabolize André Michel kòm moun ki fè peyi a mal. Mwen menm tou m kanpe dèyè sa m di a, m ap kanpe dèyè l. Èske se André Michel ki te vòlè tout kòb sa yo nan Petro Caribe a? Èske se André Michel ki manje kòb CIRH la? Ò! Etandise, gon bann nèg ki gen gran pwojè anndan CIRH la, ki gen bann gwo pwojè anndan Petro Caribe a, jodi a la, près tradisyonèl yo, kòm gen, m respekte ladan yo, m respekte Liniane, m respekte Vision 2000, yon bann près. Men, yo pa kab dyabolize André Michel, etandise pou y ap kache Martelly, pou y ap kache Olivier, pou y ap kache Lamarck, Pou yap kache bèl viv la fanmi Preval e la fami e landip Cheri Abdala. Nou konnen gon epòk ou tap defann ti Desalin kounye a nou wè w nan Andre Michel sak pase? Bravo bèl kesyon. Pèp la konn sa l vle. Pèp la pap pran kou ankò e sa fè nou di nou nan je kale. Nou se je kale. Je kale a vle di yon pakèt bagay. M byen kontan antanke konfrè jounalis. Moise Jean Charles. Pa kite Moise Jean Charles. Jodi a nou klè pou nou kisa, kote gon pakèt divèsyon kap fèt. Kote yo di Andre Michel se konseye Ariel Henry. Sa Andre Michel ye a, li pwouve sa li ye. Andre Michel se konseye youn an avèk Ariel Henry, li pwouve kel konseye Ariel Henry. Andre Michel pa moun kap manje sou tab la, kap sere militan. Enben poutèt sa jodi a, nou wè Kenneth Caneau se manifestasyon le 29. Dimanch kap 29 la la ti yo konsa pran ni manman yo ni papa yo mete yo nan lari pou al vòlè mete yo nan lari mache ak misye se pou nou wè mache sa ki 50 dola mati map mati André Michel près ki sa pito ou se ayisyen ou sanble avèk nou tout drapo a se wouj e ble liye mache anba drapo m m tande gen nèg gen jounalis kap fè divèsyon ak ti jounalis sa yo nou pa pè nou pa pè. Andre Michel se yon papa pèp. Andre Michel se yon nan konseye yo. Banm di nou yon bagay. Ey nou sonje Nou sonje yo te konn ap di Andre Michel gwo pòch. Pòch prela. Yo te relel pòch prela. Gade m klè pou m di sa laprès. Laprès m klè pou m di sa. Andre Michel se sèl youn ki konn doulè malere yo. Ki konn doulè malerèz yo. Si moun ou pa ka al lekòl Andre Michel reponn avèl. Spesyalman tout moun ki ale yo. Jodi an, ansanm de moun ki vle vann André Michel pou yon bèt nwa. Men yo bliye Joseph Michel Martelly, yo bliye Laurent Lamothe ki vòlè pil lajan Petro Caribe a. Jodi an, yo pran André Michel y ap vann nou l kòm bèt nwa. Nou menm n ap di, nou menm pèp ayisyen an n kanpe nan do André Michel e n ap mande entegrasyon pou tout rès militan yo k poko jwenn. Paske jounen jodi an, André Michel de moun ki ap vann li an, nou di André Michel se yon sitwayen pezib, André Michel poko kraze bwat leta a, André Michel poko antre nan leta a. André Michel, chèf gang yo jouk li! Kale boudon yo jouk li! Mwen menm tout moun te konnen m sou non ti blan lavalas. Mwen vle pale, mwen vle pale ansanm avèk tout moun ki vle fè m menas, ki di yo se lavalas. Lavalas sa sa l sinifi? Lavalas sa sinifi lanmou, li sinifi pataj. Gen anpil moun ki di yo lavalas yo pa gen lanmou, yo pa gen pataj ke André Michel genyen an. Gen de seri de moun nan fanmi lavalas. Gen de seri de moun nan Fanmi Lavalas ki pa oulib sou Jean Bertrand Aristide. Jean Bertrand Aristide se lidè karismatik la ki gen lanmou, ki gen pataj. Gen anpil moun nan Lavalas ki pa gen lanmou, ki pa gen pataj. Lè yon militan gen pwoblèm, yo pa janm ede fanmi militan sa yo. Andre Michel, egzanp m pa bezwen bay, egzanp m pa bezwen bay egzanp. Tout moun konnen mwen menm ke m toujou rete Aristide. Men Aristide. Lage pati a nan men 2 seri de moun k ap mal dirije fanmi Lavalas. M pa bezwen site non yo, tout bon militan yo konnen yo. Gen de seri de moun ki di m konsa ke m nan Andre Michel. Wi, m afiche m nan Andre Michel. Andre Michel se moun. André Michel André Michel se moun ki konprann tout militan, ki konprann doulè militan. E tandiske gen seri de moun kap di konsa André Michel pa voye zo atè. André Michel konn doulè tout militan yo. Li nan mitan militan yo kap soufri. Mwen menm lè m te gen pwoblèm. Mwen menm lè m te gen pwoblèm. Mwen menm lèm te gen pwoblèm m pa jwenn okenn moun nan fanmi m pa jwenn okenn moun nan fanmi lavalas ki edem se sèl andre michel ki te edem ansanm avèk de twa moun nan fanmi lavalas m pa bezwen site non yo men gen moun ki di yo kòdonatè fanmi lavalas yo dim fanmi lavalas m pa fini ansanm avèk yo sosyal lavalas kem gen respè pou chèf ayisyen. Sou sèl bagay map di, tout militan yo sèk ale, bagay mèt Lamine pou fanmi lavalas se pòs nonmen yo pou yap kache pou militan, pa gen sa ankò mèsi.